Men kèk konsèy ki kapab ede tout mari. Renmen madanm ou, toujou felisite l, di l kòman li bèl. Pa kite se yon lòt gason ki fè sa nan plas ou. Rezève tan pou w dyaloge ak fanmi an pou nou jwe ansanm. Kenbe fwaye a nan konfyans, verite, senserite, elatriye. Pa janm bliye dat anivèsè madanm ou. Fè l ti sipriz, sa va mete pikliz. Pase plis tan ak madanm ou ke w pase avèk zanmi. Ba li kout men nan travay kay la chak fwa sa posib. Priye regilyèman pou li. Satisfè l seksyèlman. Konnen tout sa ou genyen se pou li paske ou fè yonn ak li Mwen se zanmi w Adorateur Bertin Dorvilmar.